Komisè Muscadin te toujou di l, nan jiridiksyon pa l, bandi pa kanpe. Depi w wè se nan zòn sa w ap pase, ebyen kafe w deja koule ak ma. Medam, matmwazèl, se mesye gon jenn gason ki rele Junior Civil ki bay tèt li non Cloud Beyond. Si n ap eseye tradui l an franse, nou kapab di nuage au-delà. Ebyen patizan sa a ki tap travèse nan jiridiksyon Muscadin an, li prale Port Salut, ebyen misye al pran nan yon sans inik, l al kwaze ansanm avèk Muscadin bap pou bap! E, Muscadin li menm li di w, depi l kwaze ansanm avèk bandi l pa nan rans, zafè prizon sa pa egziste pou bandi, pa gen prizon pou bandi nan jiridiksyon pa l la. Se simityè tèt dwat li tou voye ou al jwenn bawon. Donk, medam, matmwazèl, ze mesye, depoze yo depoze lapat sou jenn gason sa a, e yo ta menm jwenn an dedan valiz li divès grenn katouch Galil M4. Donk, mwen pase bon nouvèl la tou cho. Tou bouke, paske ou konnen nou menm nap bouske tout kote nan dosye mete sekirite nan peyi Dayiti, nou pa ka ba ou nouvèl an reta. Muscadin ap frape rèd rèd nan nip en genyen Magalie li menm kap fè koze nan kwadèboukè, m pa kache di ou Muscadin ansanm avèk Magalie nan moman an se yo menm kap fè aktyalite, se yo menm ki gen koze nan men yo nan dosye sekirite nan peyi Dayiti. Donk frè se sè byen eme kite ti mo pa ou tanpri souple pou cloud beyond nuaj o de la kite ti mo pa ou tou pou junior civil ou menm kite konnen l bon li pa la ankò mwen pase di ou dezole nou pa pre kwaze l ankò paske depi ou tonbe anba men muscadin ou deja konnen ki sa ki rezève pou ou. Donk, rete konekte ansanm avèk nou, pita n ap genyen plis detay a 7 è sou dosye sa, ret branche. Mezanmi, pran prekosyon, fèt atansyon. Bandi yo deja pale nou. Depi n ale kay Miskaden, n ap kontra zo grann nou. Kanmenm n ap pran sans inik, n al kwaze bab pou bab avèk Miskaden. Adje lavi sa o. Komisè Miskaden, chapo ba pou ou. Manman Magali, chapo ba pou ou. Pèp Ayisyen. Ann kontinye sipòte lapolis, ann kontinye ankouraje yo puiske nou konnen nan moman an sitiyasyon an vrèman difisil. Donk gang pran peyi a nan men nou, se nou menm ki pou batay, ki pou remete sekirite nan peyi nou, pou n remete peyi nou kanpe sou 2 pye. Randevou kase, 7 è pita ansanm avèk zanmi pa ou Fouco, anpil operasyon ap fèt nan moman an, n ap gen anpil. anpil detay pou anpil koze nan la repiblik. Mwen prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou ba ou lavi ak lasante. Deja bon fen jounen, n ap kwaze pita. Babay, bisou. M ranmase pakèt mwen, kòz abitan pa mize lavil. M prale.